Sexy mouri Pandan nap fè emisyon la lan maten plizyè moun voye foto Sexy ban mwen avèk Marie Raphaël nou pa janm bay enfòmasyon lan mikwo a konn poukitèt kisa paske m pat konn si Sexy te Jude foto nou a mwatye foto moun ki Jude ni mwen ni Marie Raphaël nou di nou pa bezwen plumen lòt moun mèt bay li men m pap bay li aprè sa pou nou vin di eskize. Nou pa gen yen pou nou vin di eskize lan mikro a nap fè yon emisyon yon pakèt moun fè nou konfyans lan sa nap di nou pa gen pou nou vin di eskize konnan lè w gen yon enfòmasyon ou gen pou trete l ou gen pou al chèche konnen sous li eske se vre moun ki vin di w la eske l pap pyeje w eske moun ki vin di w la pa afè pa l lap regle ki fè l vin di w konnan lè gen yon moun ki di w yon bagay si w ka verifye l ak 4 5 6 moun li pi bon. Mwen pa konprann ki jan yon bann nèg ap rele Madi Moudi kite sa se menm travay non m pap fè menm travay a Teriel Teriel son brasè sou rezo sosyo m pa brasè mwen menm m pap fè menm travay a Teriel Teriel ap fè travay pa l li gen moun ki renmen travay li. Nou konnen ayisyen te rèl di nou gen moun ki pale de Mateli epi li rele moun yo pou l di moun yo oh wap pale de Mateli wal nan gwo wal nan gwo dosye sa yo mwen m se nan ti ganga sa pat mwen m ye m pa lan moun m pa lan mafya sa yo non moun sa yo se gwo mafya yo ye fò w pa pale de yo non defèt gon bann moun nou wè misye janm pale de yo misye se nan izo l rete men konn a se misye pa viv de izo li menm mwen m pa viv de izo. M pa viv de vitelòm, m pa viv de babekyou de bagay. M pa gen m vin pale de moun sa yo lan mikro a la. Kapab gon nouvèl mwen bay li men m pa gen m vin pale de yo. Tankou m, e kiyès ki fè gang yo sipèsta an Ayiti e pa Teriel? Eske Teriel pa viv de video gang yo? Mande Teriel bagay li genyen an e chanèl ki genyen ki rele Demaske Vakabon an mande l poukisa l pa sèvi avè l ankò? Chanel Chanel ou gen kèl e demaske vakabon an poukisa ou pa sèvi avèl ankò e li rapòte ou kòb pase video Izo te fè lèl te pran pil moun e Miragwàn yo nan bis la poul te vin lave yo nan ti chanm epil tap pale a video sa ou fè 500 dola ameriken sou li wi apre sa yo bloke ou paske yo estime ke chèn sa son chèn teworis li ye moun yo pa konn sa non son ti kout men wap bay peyi a. Wala, kòm ou gen mikwo, ou gen pil moun ou kap tande w la se Wesime se ou menm ki gen pi gwo ekout, se ou menm ki mèt rezo sosyo a. Ou atake moun ou vle, jan ou vle, lè ou vle, lè ou pi pito. Epi pou tout moun fè silans. Kounye a la, banm di nou yon bagay, si gen yon moun ki gen pwoblèm ak tout moun, ou gen pwoblèm ak entèl, ou gen pwoblèm ak entèl, ou te kòmanse avèk Bob C. Ou soti nan Bòpti ou tonbe nan Gèri Anri. Lin de zanmi w, ou tonbe nan Lin, ou tonbe nan Mikayèl Dirandis. Ou gen yon dam ki rele Jenèt ki Kanada. Se li menm ki fè konsepsyon ti koze ak Tete. Ou gen kont avè l. Mwen renmen toujou di nou sa, moun nou tande nan mikwo a, nou pa konn moun nan. Roudy, Marie Raphaël, nou pa konnen yo, yo pa zanmi nou. Nou pa leve avè yo, yo pa t lekòl menm kote avè nou. Nou pa t leve sou katye yo. Ou pa konnen m. Lè yon moun rele m ou ap di m se menm travay la. Kote ou konnen m ou ap di m m ap fè menm travay la? Nou konn konbyen nèg ki ofri m lajan pandan m ap pale nan mikwo an Ayiti la a? Ke m pa janm okipe? Eske nou konnen konbyen nèg lè m ap bay enfòmasyon la k ap rele? Alò di donk si m te vle fè kòb, m t ap pran kòb lan bounda m. Menm jan yon pakèt nèg. Si li vin pale nan radyo se te pou kòb. M tap pran lajan. Pase gen yon nèg isi ki prè pou fè koripsyon ak tout moun. M denonse Edmond Rochit. E sa? Edmond Rochit. Ki ba w pakèt jounalis kòb sè dènye tan la pou fè pou fè pwopagann pou li. M tande nèg di map travay pou Ti Claude. M tap ri m. Don Claude Joseph se youn nan nèg mwen pi kritik anvè l nan mikwo pase l te pale la a. Li te pale la a se yon dwa de repons m te ba li, jisteman. Pase gen yon lè la m te trè kritik anvè l, li te rele, li te bezwen pale e l pale. Mwen a mwen a mari a fè l fè te fè entèvyou avè l. Nou te wè son moun nou t ap fè kado. M rete m ap travay pou ti Claude, m ap defann ti Claude. Nan ki sa m ap defann ti Claude la? Ti Claude pa renmen m. M te nan yon avi ansanm avè l. E bò lakay mwen l te rete. M t ap viv Nouyòk avè l. M ap defann li a kote m konnen l. Li gen moun men li te fè pati pou mwen, li te m gen moun li mete madanm mwen nan divorasyon avm mwen, map defann li an kote m konnen l Nou fè amalgam jan nou vle pran tout moun melanje jan nou vle Egal afè moun kap rele Erol oubyen kap ekri m kite mesaj pa janm fè m bagay konsa ankò mesye De di m se menm travay la nap fè non m pap fè menm travay ak okenn moun Si m ta fè menm travay ak okenn moun m tap gen lajan nan mouda m. Paske pi fò nèg kap pale nan mikwo an Ayiti e kòb yap fè. Y konpri peye l. Se kòb yap fè. Pa gen okenn ti kout men nap bay peyi a vre. Konn a kòman ou ekip moun sòt kap swiv ou. Ou ekip tèt pete nan dyaspora a. Pakèt moun ki pran kanntè ki pa gen anyen nan tèt yo. Se moun sa yo ou genyen kòm fanatik. Te gen yon bann moun se yo ki te konn swiv ou. Lè yo wè se yon malpwòpte yo, yo pa swiv ou ankò. Paske yo konnen se e e ou nan tèt syèl la epi tout moun anba. Konnya mwen k an Ayiti ou di m mete pye m atè. Bon ki kote pye m ye se pa atè l ye. Se ou menm. Ou menm kote w ye Ozetazini an mete pye w atè. Ou anndan Etazini ou pa pral achte. Paske ou pè pou moun pa touye w. Bon mwen menm k an Ayiti se mwen w ap atake. Ou bay ou fè règ flay ou pandan wikenn nan. Ou pran yon ti nèg wanament yo te arete avèk yon zam ki nan pye l. ou prezante l kòm moun yo arete nan Vilaj de Dye, kòm machann pap padap. Yon bagay ki pase depi an 2020, Wanament bagay la pase. Apre sa ou vin ap eski, ou vin ap, ou vin ap prezante eskiz. Sa k fè sa? Paske moun k ap bay enfòmasyon an ka, li ka pyeje w jan l vle. E de fèt, gen yon eleman Kwadèboukè ki te nan prizon, m pale avè l. Misye di m li bouke pase w nan tenten. Paske w te konn ap pale sou li. Kounye a, ki sa l fè? Li chanje sim telefòn ni l achte yon sim pou ou menm dirèkteman achte sim nan. Misye di mwen li ekri avè w, l ap voye enfòmasyon ba ou epi pita l chita l ap ri w. Paske se nan tete l ap pase w epi w ap fè echanj avè l. Sa li menm li te bezwen, li te bezwen wè ki moun k ap ba w pale sou li. Kounye a efektivman ou ba l mesaj yo, w ap fè echanj mesaj avè l. Kounye a li menm li wè tout moun. ki ba ou posiblite pou ap pale sou li yo. E sa li te bezwen, li, epi li jwenn li. Kounye a li menm, li pwopòz l ap ba w enfòmasyon tou. Kounye a li di chak swa m ba misye yon pakèt enfòmasyon lajounen, m ba misye yon bann fos enfòmasyon, epi leswa m chita m ap ri misye k ap bay, k ap bay manti. Kote w chita a Boston an, ou verifye enfòmasyon nèg la t ap ba ou a? Bon menm nèg la ap ban m blag de ou ke l ap ba w fos enfòmasyon, epi ou menm w ap bay yo. Nou fon peyi tèt cho. Son peyi tèt cho nou fè. M te konn tande non m pa pral di m pat konn tande non Theriel an Ayiti. Kounye a m wè se ou menm k ap ban m leson. Brother m ap travay nan radyo Ibo. M gen 25 an m ap travay la. M se anplwaye ki pi ansyen nan radyo a. Kounye a ou panse yon nèg ki ka pi ansyen lò m pa fè de medya an Ayiti. Aprè sa m fè televizyon lòt kote. M travay nan Tele Pluriel. m travay lan chèn 38 epi m te sipoze al fè yon emisyon pou Patrick Mousniac nan Karayib m pa e Patrick emisyon pa fèt ankò m pa konn poukisa m te pale sa la deja men m toujou disponib pou Patrick nenpòt lè l vle a paske dayè l peye m deja bon m tou di nou sa l peye m deja nenpòt lè Patrick rele m la l di Toro m ap kòmanse demen m oblije pwenti pou m al travay lan radyo Karayib nan Tele Karayib pa radyo a m pa konn kache anyen m pa gen vi kache mwen menm. Nou pale tout tan m vin la m ap bay blag sou tèt mwen. Bay blag anfans mwen san pwoblèm. Ou la w ap pa yè m w ap fè emisyon w ap pale de m ap joure. Wi m ap joure. Gen de moun se joure pou joure yo. Ou la w pale de misye se ti Sweet Micky. Wala lòt moun ki gran piblik ou ak pa konnen w la yo kontan. Pandan se tan gen moun gen zanmi w ki pale de Sweet Micky ou rele yo nan telefòn pou di yo pa pale de mesye sa a. Mesye sa a se gwo mafya l ye wi. Wap pale de gwo moun la di se blofè w ye. Ou pa renmen di moun blofè, ou k blofè. Pa pale de mesye sa, paske nèg sa yo se gwo mafya, yo gen moun tout kote, mwen menm se nan ti gang a sapat mwen m ye. E ou menm wi k te di sa. Kon la, ou tounen donneur de leçon, depi se jounalis k ap travay an Ayiti youn pa bon. Kon la banm esplike w yon bagay. Ou fè konta Bob se. Ou fè konta Guerrier Henry. Ou atake Louko. Aloske, aloske an Ayiti Louko se te patwon ou. Se valiz Louko tap pote lan emisyon l. Ou atake Louko. Ou atake, ou atake. E, e, e, Rony Colin ba w travay, ba, e, mete w, mete w sou, mete w lan, lan, e, pandan w lòt bò a, li, trip foumi ap pase, e, lan radyo l la. Ou fè konta tout jounalis k andan radyo a. Ou manke Rony Colin dega. Moun yo pa konnen w, moun yo ap tann ou men moun yo pa konnen w. E ki se tout afè nòmal. Ou manke moun ou vle rega, ou panse ke ou lan tèt syèl la. Epi tout moun, tout jounalis ki an Ayiti ret avè w. Men ki moun ou te ye an Ayiti? On jounalis de second zone ou te ye? M tande w ap di m ke ou pa p ban m ekout. M anime pi gwo emisyon spò ki gen an Ayiti wi. Ou pa konn, ou pa konn tout Ayisyen renmen foutbòl? M anime yon emisyon ki rele Sportissimo pandan pli de, pandan pli de 22 zan avèk Patrice Arruo Faye la Fanfan, avèk Jean Pierre Colin ou di w ap, ou pa ban m ekout. Ki kote? Apa de pale de gang ki lòt emisyon ou janm fè lan vi w? E w viv e si gon ayisyen k viv de izo se ou menm. M pa viv de izo mèt la. Se ou menm ki viv de izo. Ou viv de vitelòm, ou viv de babekyou, ou viv de ou viv de de ti lapli. Se de nèg sa yo viv. Jou w vini ou pa ka fè yon sijè konsa ou pa gen anyen ou ka pale. Lan ki radyo de ou se jounalis e e e jodi a ki met beton sou entènèt. Lan ki radyo de referans ou travay an Ayiti? Sa se radio defans an ayiti yo tout moun konnen yo ou te travay nan youn kiyès ou ye lè ou te ayiti nou tout gen menm defo a depi wè nou depi wè nou moute yon avyon nou moute ozetazini oubyen nal kanada pa gon ayisyen an ayiti ki ka pale avè nou se wa nou ye nou konn tout bagay nou manke moun nou vle an ayiti dega ou chita nan yon chanm kay boston depi ou di yon bagay yon moun an ayiti kontre di w moun nan se gang otomatikman epi yon pakèt enbesil ap aplodi w. E ou gen ti koze ak tete se ou menm ki wa wi monchè m konplimante w pase ou soti dan lanonima an ayiti kòm jounalis ou rive ozetazini ou jwenn yon fòmil pou viv konpliman e fòmil ou an mache m pap krache sou li men konn al pa fò mèt e senyè li pa fò pi gwo jounalis ki gen lan peyi a dayè se zen wap fè ou pap fè jounalis. Moun kap baw enfòmasyon yo moun yo san fòmasyon se de kokorat an ayiti wap ekri yon seri de katye de moun ki nan grangou wap bay wap voye ti kòb bayo pouyo baw enfòmasyon san ou paka verifye yo epi ou annik pran wap lage epi gen anpil enbesil kap aplodi w ou pran foto yon ti nèg kanada ou lage ki pa gen oken rapò avèk ayiti ou pibliye l nan magazin ou di se gang apresa ou vin eskize w. Pa vin eskizo piske se piske se pic de la mirandole ou ye pousa w vin eskizo w depi w di yon bagay pa gen moun ki gen dwa demanti w mwen m pa konn tande w paske lè w te ayiti m pat konn anyen ke seri w te konn fè m pa ka tande w se ou k ka fanatik mwen paske si mwen se fanatik foutbòl m pa ka fanatik ou kisa w ap regle m fanatik ou kon la m pa konnen ki kantite moun ke w gen k ap gade w sou rezo sosyo Epi ou deklare ke wap ban moun ekout, ou pap banm ekout pase map vin pale de ou pou m pran ekout oh. Ekout la e nan rezo sosyo selman, e nan radyo map travay, m pap travay sou rezo sosyo non. Enben kisa nou vle kap fèt la, pa gen moun kap tande l nan radyo, moun an Ayiti pap tande l la? Se moun ki anba lave la selman la kap tande l non. Konn a vrè pèsonaj ou a pa gen moun ki konnen l e jodi a m pral fè moun konnen l. Pase gen moun ki zanmi w. Ke w manke dega ki pale de w. M pral pase son dam sa la pou m fini. E m gen son toujou wi. M gen son nan bagay sèl son sa non. Ke m poko ap lage. Ou ap touche lajan nan men yon seri de moun pou atake moun. Ou gen kontak tout moun nan gouvènman sa. ou ba moun men kontak pale a entèl pase entèl se bon moun ou mèt pale avèl men pi lè w nan mikwo wap frape yo m pa fè bagay sa yo mwen menm e sa fèm di tout moun moun kap di ou pa konn moun nan wap di map fè menm travay avèl ou konn moun nan wap di map fè menm travay avèl la moun kap rele wòl oubyen kap rele m nou konnen m nou konn Teriel epi lap di lap fè menm travay nan kisa lap fè menm travay avèm nan mwen menm vin nan mikwo a la bmdoo pap joure moun avanse sou moun sof sou lan gouvènman. M pap janm antre nan vi prive w. M te ka fè l wi m pa fè l. Ou pa ka ala ou menm ou panse se ou k ka met antèn sou moun. Ou pè poza m pral limen yo devea. E konsa l konn di mo l la. M pral limen yo devea m sou ou. M gen 3 zan edmi m ap pale la. M fout tout nèg an defi. M son moun ki dòmi depi a 7 tè edmi wi. M fout tout nèg nan pòtoprens an defi. M pa konnen non. Defi m ba nou. Tout ti chen nwa kap jape mal ou tout defi m gen 3 zan edmi la emisyon sa gen 3 zan edmi m ba nou defi kraze l vin a bagay kraze l e defi m ba nou nèg vin nèg ofri m kòb nèg pa konn sa pou yo fè pase emisyon sa anmède yon pakèt moun notama moun ki nan gouvènman mwen m di nou sa m gen bon zanmi m ki minis anndan gouvènman sa. On lè yo byen avèm, on lè yo pa byen avèm. Nèg rele m di m monchè, ba PM nan yon ti souf pou mwen, ou frape l twò di. Men pa gen nèg ki ka pèmèt yo di monchè, n ap ba w kòb. Pa gen nèg ki ka pèmèt yo fè sa. Nou ap atake moun pou moun gen moun ki pral kandida o sena la nou wè chita kote nou chita nap atake moun yo pase advèsè yo banou kòb pou n atake yo m salye izolan sou trak sa wi pou rosemiya izolan son son bagay la e son potansyèl kandida tou o sena menm jan avèl. E pou lwès wi. Enben. Don Akayè, Akayè pa nan lwès li ye? A, enben, a. Enben. M pa konprann. A di moun ki pa konnen nou, pa konnen nou epi n ap ranse. Mwen menm, fò nou fè trè atansyon. M pa vin anmède okenn nèg k ap pale nan mikwo, m pa vin anmède moun. M pa menm di m vin bay peyi kout men. Men mwen menm se nan lanfè m fèt. Dèlpyewo fè espò. Nou tande sa m di nou, m fèt nan lanfè. Kounye a la, kote w soti ann Ayiti? Epi ou moute Ozetazini konn la ou tounen donneur de leçon pou tout moun kap pale lan mikro an Ayiti e bagay ki gade w. Konn la ou santi w lan tèt syèl la. Brother Shalom te pi lan tèt syèl la pase w. Sa fè m mande Marie Raphael pou Shalom. Shalom te pi lan tèt syèl la pase w. Kote Muscadin? Kote Shalom? Kot bon Zenith gen radyo ki te pi popilè ke Zenith la lan epòk 2019 an Ayiti? Kot Zenith? Depi yo analize Zenith, depi yon moun leve lematè wap tande Zenith. Depi bagay yo pa gen konsistans, depi se sou zen yo chita, yo pap dire. Yo pap dire. Pase sa wap fè a, gen yon lè kap rive tout moun ap bouk avèw. Gade byen pou nou wè, tout moun ki nan kont la misye, nou kwè se de moun ki te nan antouraj li? Misye chita kote l chita a, l ap kreye zen, fè tout, fè divi, oh! Si gon moun k ap fè divizyon an Ayiti se ou menm. Konn a la ou pran ti pèp la w ap pale l de gang, gang, gang, gang pandan se tan ou pè Mateli. Bon, bon se Mateli k papa gang nan. Mwen wè gen moun isi m pa lonmen non. Bon Mateli k papa gang nan. Pifò nèg ki gen zam isi, tout gwo zam sa yo, bon Mateli fè pati de moun ki vin avè yo la an Ayiti. Epi konn a gon moun ou k pale de Mateli ou kouri li moun nan nan telefòn pou di moun nan pa pale de Mateli. Epi wap pwopòz wap ba peyi a kout men. Mwen avèw 2 nèg kap pale de midi Pierre Richard. M pa e midi Pierre Richard bon midi kote l chita a m konprann li l pa viv an Ayiti. M kwè midi se ekwatè l te ye m pa konn kote l ye kounya si l toujou men m konnen midi se an amerik di sid li ye. Li fè chanèl li e de sa l viv pou l ka peye bil li. Bon èske m kapab moute m al jwe a midi kap chak pran bagay Theriel lage pran bagay pa m lage l bay non. M pa pral joure piti pyè Richard si se konsa l kapab viv mwen mwen di l depo nèg pran bagay mwen l ap lage m pa gen okenn pwoblèm ak sa non paske m pa gen m pa gen m pa sou rezo sosyo m pa gen anyen nan rezo sosyo m pa gen chanèl m pa gen yon mèb yon nèg se bagay mwen santi l ka pran apa apa tout yè la nèg real madrid yo ap anmède m la pran ti bout bagay lage ebyen nèg k ap lage l la e kòb l ap fè wi brother m gen 2 chapo. M gen chapo spò a, wap wè tout nèg ki bezwen lage bagay lan spò se afèm yo lage. Malgre kem kite spò a 70 pousan. Jiskaprezan la depi yon nèg bezwen fon ti kòb lan spò al fè tiktok li, li fè bagay li, bay m dezil pral lage. Poul ka fon ti kòb. Men m pap al kouri dèyè moun sa yo non. Konn la m wap prezante, wap prezante tou kòm kisa? M ka vin la maten an la m fon emisyon? M ap vin la m di bon jodi a m ap pale de Real Madrid City a m fè 3 zè tan ap pale de li sèlman ou ka fè sa bon e pa domèn ou m pa pral antre nan sa men gen lòt bagay ankò nan menm pwòp domèn pa w swadizan w ye a ou pa konnen m vin la nan maten la m fè yon emisyon la se sou zaboka m fè la mayi boukannen ou ka fè sa apa de pale de izo rele izo boul mikwòb kisa w ka fè ankò jou pa gen sa ankò ou fini wi. Bon si ou se premye moun kap viktim de gang jou jou bwa kale a elimine gang tout bon an ayiti ou fini wi de kisa ou pral pale paske ou pap gen wala paske vrè vakabon yo pap ka debaske yo paske ou pa atake vrè vakabon yo se ti vakabon anba yo ou atake enben depi pa gen gang ankò ou fini wi nan sa ou pral oblije tounen nan bis la wi papa. Ou oblije tounen nan bis la lè sa? Ou atake Bob se nèg sa yo m pa konnen. Kòm nèg sa yo, yo gen pil moun ki pa vle wè yo nan bagay pa yo, ou pase. Ou fè menm bagay la avèk Guerrier Henry, ou pase. Ou fè menm bagay la avèk de twa ti medam ki te zanmi w, ou pase. Paske moun, moun anvayi medam yo, y ap joure yo. San yo pa konn, san yo pa konn bagay la. Kounye a mwen menm, bon, Tout moun ki anba live kap joure pou yo yo ka joure pasem? Yo konn di betiz pasem? Hehey Sim pre pou di betiz avè yo anba live la epa yo kap kouri? Mwen wap pale de suite misye son ti suite Micky misye pale de bagay non Potansyèl mwen gen lan medya ou pa genyenl map fè 2 emisyon diferan e tou lè 2 fè siksè san se pa lan voye moute ou ka fè sa? Ou kwè ki kokorat kap tande w konn a mwen ou fin mande anrepò. E kokorat nan dyaspora kap tande w. Bon m di l pi fò. Paske mwen m pap chache vyou ni m pa bezwen moun renmen m. Se kokorat kap tande w. Tout pa gen okenn moun serye kap tande w 2 fwa. Se kokorat nan dyaspora. Dyaspora ple kokorat. E kokorat sa yo kap tande w. Konn a yo fè w panse ou se yon pakèt afè. E kokorat kap tande w. M repete l pi fò pou ou. Paske mwen m pa konn achte figi moun. Ou wè ti bagay kase fèy kouvri sa m pa ladanl avèk okenn malpwòpte. Ou atake m ap atake w tou. Afè de moun ap rele m monchè m panse l tap pi bon si w kite sa non. Si w ap ba peyi an kout men ba peyi a kout men an pou tout bon. W ap fè lajan w pap ba peyi a kout men. M pral envite nou paske m fini tande on moun se moun sa ki kreye ti koze ak TT. Ou fini. Se moun sa k kreye l. Eske ou mwen avèk moun sa nou an de bon tèm? Ki moun ou ye? Ki vrè moun ou ye? M pral pèmèt piblik la konn ki vrè moun ou ye. Poko non, di m sa k jounalis de segond zone nan non silteplè. On moun yo pat konnen. Ki tap pote valiz Louko. E Louko ki te vedèt la ou mwen w pat anyen. Bon, wala pwòp Louko w atake l. Sa di fò moun, fò moun, fò moun tèt pete k ap swiv ou yo fò yo wè sa. Se louko k mete w sou moun ou atake louko. Kite m Se tankou m Gazou la m ta parèt nan mikwo a epi m atake Patrice wi oubyen m atake Rofayel. 2 nèg sa yo k mete m sou moun wi. M pa gen pou m pè di l non. Kote moun te konnen m? Ban m di Roland Emmanuel bonjou yon konfrè nan Zenith. Ki kote moun te konnen m? Li di w Zenith gen jounalis konsekan. M p ap di rès yo paske sa se bagay entèn. M salye w Roland. Ou prekoze et sak fè wèm diw fè silans. Ou wè Canada Li te mèt yo pa janm bliye yo pa janm bliye yo pa janm kite sa ou wè sa sim pandan ou relem la sa yon sèm mwen tap pale ayiti map di sèm nan kòman misye mechan Sa se plis ke mechan. Menm si w konnen yon sitiyasyon, ou konnen yon moun fè yon demach li kite Ayiti pou kanpe nan radyo ap di sa? Kanada? Hey! Se bagay kòm si li travay pou l fè depòte w. Menm si w te gentan gen rezidan dja paske Kanada pa gen pwoblèm apre dizan pou yo rewè dosye w. Depi w pa gentan sitizen, yon sèl demach pou w fè kounya Kou piti kò w la pou w sitizen m. Tande. Paske wè sa w wè l ap fè la, wè s on bagay mechan l ap fè. Paske pa gen okenn, ankenn, ankenn, ankenn rezon, menm si se ta vre, pou l ta kanpe nan radyo di sa. Mwen sou moun se mechan li ye se pou tout bagay tounen otou de li se lik pou manje se lik pou bwè se lik pou ou konprann se lik pou bòs la konprann epi e ale wè pou wè moun nan ki bezwen bòs tout moun pitit si w te konn sa si w te konn bon se de bagay pou te pa etik m pap fè men m te ka fè w fè w li de mesaj. Li ka fè w li de mesaj pou wè lè yo pa nan mikwo pou wè jan y ap plenyen, pou wè jan y ap soupire dèyè ti di dola moun. Sou moun mwen m te konn m te. Konn fè piblisite pou li, pran la pawòl, stimile moun pou bay kòb pou li. Men lèm vin wè ki pèsonalite kòman misye ye. Dayè son moun ki pa valorize moun. M ou konn premye bagay li fèm ki fè m kanpe sou li, pitit mwen se moun ki leve nan fanmi pòv. M grandi nan fanmi pòv. Manmanm pat konn li. Papa m son moun ki fè mwayen 1, li voye nou tout lekòl tou konn li tou konn ekri. Tèlman m di w, papa m te pwogresis. Lè m antre nan elemantè, nan preparatwa 1, m tèlman fò pou klas la yo voye m fè preparatwa 2. An desanm yo chanje m klas yo voye m fè preparatwa 2. Tèlman m di w papa m son moun ki te pwogresis. Donk, satisfaksyon moun sa yo se wè pitit yo fini lekòl. Ok m fini lekol m al nan inivèsite mwen se moun ki travay di m komanse travay jèn m telman m travay map mal lekol map travay mal lekol m telman t komanse travay jèn lèm rankontre avek mesye k pral ta pral vin marim nan li jwenn mwen atout lekol mwen atout machine mwen. Se sou machin mwen l aprann kondwi. M pa konn si w tande te konn pale de senatè Lans, se frè èks mari m. E sou machin mwen senatè a aprann kondwi. Tèlman m di w mwen se moun ki kòmanse travay bonè. Ok? Mwen se moun M pa di m ekselan non, men depi m piti tout moun toujou konnen m kòm moun ki fò lekòl. E jiskaprezan, wè, m fenk fin yon pwogram la, m soti loreat pwogram nan. Mwen fin ekri yon bagay, m t ap fè yon mwen menm wi ki pran inisyativ pou fèt li ane pase, mwen lanse yon konkou akwostich mwen menm. m pran inisyativ lan men kòm etan done bagay la te gen kòb ladann m odebi m di map fèl sipriz m kontakte de twa moun m di men men ki pwojè m map fèl sipriz men m di m eh eh kòm etan done m gen moun map m rele pou bay sipò paske m te gen kesyon de bay prim nou te bay 150 dola ameriken 100 dola e 50 dola m di kòm bagay la gen kòb ladann banm metel okouran. Paske ou konn ayisyen nenpot ti poupou poul se ze li ye pou yo. M di banm metel okouran paske ou pa janm konnen poum pwoteje tèt pam. Epi m relel m di men sa m bay li di oh bel ide bagay sa. Kounye a m fè yon flyers, m fè yon flyers pou m kapab poste mete sou bay trip foumi li an. Mwen m bon nan excel, m bon nan word, m bon nan power point. Ok m chita m travay yon bagay m voye l ba li li di m wi e bagay la pa bon lap korije l. Si tu veux me croire li pran menm sa meke an li deplase fraz yo epi li di men sal ekri nan ke m pa di anyen paske mwen menm son bon obsèvatè ou wè son moun annafè avèm m pa pale fasil m son bon obsè m son fen obsèvatè kounye an map swiv misye. Menm flyer mwen pran an kounya li pranl li di konsa wi Ginette Lamont avèk deside pou fè bagay m di oh m di sa sa fè 2 kounya m di ok pitit maten midi swa m nan travay telefòn mwen se bling bling bling bling bling bling. M di, ok m sipòte. Gen de lè moun ap rele m a minui, in è di maten, gen de lè m konn ap dòmi. Paske m te gen, m te gen avan kovid, m te gen gaderi prive mwen. Kounye a, ou konnen somèy mwen, mwen se moun ki en de twa. Se konsa menm, gen lè pou m al dòmi, gen lè pou m leve tou. E lè w dòmi, fò m dòmi ase pou m pa fatige lè timoun yo la. Moun ap rele m a yn è dezè di maten bagay epi se m di map di sèm nan sa ti sèm nan di menm yon kòmanse se ou ki lansel reziyen w finil m bat m bat m bat m finil lèm fin bay rezilta men mezanmi 2000 moun pa kapab Apèk yon bagay se 3 prim nap bay pou tout moun vle se yo pou genyen. M fè dekont m chita chak fwa pou w chita pou wap li tèks de 3 fwa dèfwa wap di waw kiyès ki pi bon wap konpare 2 tèks wap enprime m itilize enprimant mwen m enprime tout bagay lèm fin bay rezidan premye bagay li voye li di m oh. Ee mwen menm se sèl premye a wi ki monte sou mwen mpa satisfè de rezilta yo m di ooh epi gon lòt moun kounya ki voye yon tèks ba li moun nan al plenyen ba li paske tèks moun nan pa chwazi li mande tete pou tete revize tèks yo. Kisa w ta di? Ou ta di, a, e pa Mankri ki te pran inisyativ la, donk se Jinèt, li deside, se fini. Li pran kopi tout tèks moun nan voye ba li an, l voye ban mwen. M di m pa konprann. M di m pa konprann sa w fè a. M di e pa ou k te mande m fè l. M di se mwen k te reflechi avèk l sa, epi m te òganize l. M di m pa konprann. Mwen pa konprann lè w voye tout tèks moun nan ban mwen nan ki objektif? Kounye a nan kè m m di ok m pral koresponn avè w. Kounye a ane pase la a 2022 an li ranje kò l depi nan mwa jen l kòmanse voye men ti mesaj ban mwen. O Ginette tu te rap. Bel e le dosye pou moun anivèsè jave òganize m pa bro a m ba wòch. Paske le fèt la pase m jis met on pòs bòn anivèsè pou li se fini li menm kounya li tèlman paka jere emosyon l pou fèt pa m li pa di m bòn fèt ok. E sal pa konprann misye plis bezwen m ke m bezwen l ke l bezwen m paske mwen son moun mwen se youn mwen se premye moun e tout tan nap di sa mwen se premye moun ki fè emisyon an kado kòb lè fini isit kanada se mwen menm ki responsab ranmase kòb pou li kanada kelkeswa kote moun nan ye moun nan voye kòb la ba mwen m chanje l m voye ba li. Tankou plis bezwen m ke m bezwen w e ou pou ap mache dèyè m. Tan kòm tou li konnen li mwen m pa mache dèyè moun tou. Ou wè si w wè m mache dèyè moun wi men. Mwen menm se moun ki m konn byen a moun. Lè m di w konn byen a moun nan m gen trè peu dami. Men se dè zami de long dat. Lè m di w long dat lan, long dat tout moun konnen mwen menm Jinèt se moun ki fidèl a zanmi m. Men se sèl, mwen se sèl moun li pa ka rive sou li. Paske m pa ba l bò pou sa. Lè m di w m donte msye an, m donte l. Paske mwen, mwen e pa moun ki nan rans a moun. M pa ba moun okazyon pou ranse avè m. M pa janm nan ouvri bouch avè l. Yè m di w gon moun ki kriye lè l tande dosye Eline. Eline lèl tande dosye w lan li kriye e yè li relem byen afole byen afole lap dim depi wèl gen pwoblèm avèk tete se li bon si se si mwen m pa la Line pèdi fwayel paske tete ranje kòl poul fè tout moun konprann ke l ansanm a Line mari an tonbe fè jalouzi e genlè Line nan nayivtel. pataje yon seri de bagay landan lakay li avèl li kòmanse ap voye ti panse damou pou lin rele lin nenpòt kilè lin gendwa ansanm avèk mari di non non non non m bezwenw ou konprann mari an kòmanse ap voye pye kounyea se sim pa kanpe akote lin poum di ey. kanpe la paske wap pèdi fwa yo akoz de misye. E li ranje kòl poul fè komsi poul fè tout moun kwè manti wi enben se konsa liye m diw sim pa kanpe bò kote li menm lin pèdi fwayel kounya se ènmi jire yo ye. Kounya ou konn ou konn ki problèm Lynn genyen kounya lèl wè sa misye fè se Lynn kap rakontem pawòl la kap dim sou wè sal fè fi an dam nan te byen avèl li te bon sil ka fè dam nan sa lap fèm sa tou em gon pakèt bagay m pataje avèl mdi ok you know what. Li menm si l site non w pa reponn li. Ou wè son moun ki san etik. Ou wè afè etik lan l pa genyen l. Kounya menmenmenmenmenm Lynn pè kon sourit. Konprann? M di Lynn ok you no wat si l fou pou fon poze zon paske l ap tintin Lynn. Kounya lap poste yon seri de ti bagay konprann komsi li pa site non li non men tout moun would pral wè a kiyès lap pale se konsal fè donk se nan pwovokasyon sa yo pou nou pa pran e mdiw misye son moun ki smart bal sa k pou li li entèlijan misye li kite travay li se poul viv. Donk, l ap fè lajan sou do nou. N ap ede l fè lajan. Toutotan n ap alimante zen pou li, li pi bon pou li. Ou pral wè konm dosye sa a fini, lòt semèn li pral atake yon lòt moun. E l ap chwazi sib li. Li p ap, li p ap chwazi nenpòt moun. Fòk se yon bagay ki ka fè skandal, ki dwe fè skandal, paske li menm li dwe fè lajan. Li fè lontan lap kondwi bis. Lontan. Lontan lontan lontan lap kondwi bis. Bis skolè yo. Wè? Men depi kelke tan apre nesans ti gason l lan, li kanpe, kounya se anplwaye Facebook li ye.